Bonjou, bonswa, le mond antye, donk sa depan de lè ou gade ti videyo sa, mwen se frè, mwen se zanmi ou, adoratè, Bertin Dorvilmar. Nou gen kèlke tan ke nou pa vreman poste videyo sou chanèl la, Nou pwofite di mèsi a tout nouvo e nouvèl abone nou yo. Donk ou fè le, ou fè yon trè bon chwa. Donk nou ansanm sou chanèl sa pou nou kapab pale de louanj e de adorasyon. Nou te genyen yon seri de konsèy ke nou te kòmanse pa pwodigue avèk meneur de culte yo, avèk adorateur, adoratrice yo. Donk jodi a nou vle kontinye avèk seri. de konsèy sa yo. Nou vle rantre dirèkteman nan premye konsèy ke nou vle pataje avèk ou jodi a. Premye konsèy ke nou vle pataje avèk ou nan ti videyo sa a, donk nou ap konseye ou menm ki se yon menè de kilt pou ou kapab efòse ou pou genyen yon trè bòn repitasyon. Yon trè bòn repitasyon li ekstrèmeman enpòtan pou ou menm ki se yon meneur de culte. Dayè, jan nou souvan di l, jan nou toujou di l, le premier culte se notre vie, se ofri nou a Dye kòm un sacrifice, jan Apotre Pòl di l nan Romen chapitre 12 vèsè premye. Ou te kapab mennen yon culte moun beni, Epi, menm moun sa ki te beni nan yon kilt ke Bondye te itilize w pou mennen, lè al rankontre w nan yon movèz posti, sa kapab sèvi yon blokaj pou anpeche la pwochèn fwa ke menm moun sa te kapab rankontre w ap mennen yon kilt pou l kontinye beni. Donk, se sa k fè li trèzenpòtan pou ke w gen yon trè bòn repitasyon, pou ke temwanyaj ou, pa yon sijè dobstakl pou anpeche moun adore, pou ke temwanyaj ou pa yon andikap pou anpeche ke yon moun ki vin nan yon kilt pou l adore. Donk, sèt, se pa ou menm ke moun nan vin adore, men temwanyaj ou kapab yon obstakl pou anpeche moun nan li kapab adore. Se sa k fè nou ankouraje w, ou menm ki se meneur de culte, ki kanpe devan yon piblik ou pa konn ki kantite zye k ap gade w patou kote ke w pase, ou dwe efòse w pou w konsève, pou w afiche, pou w adopte, pou w genyen yon konpòteman ki egzanplè, je dirè yon konpòteman kretyen. Dezyèm konsèy la ke nou gen pou jodi a, l ap ede w mete an aplikasyon premye konsèy la. Nou te kapab di de konsèy sa yo, se tankou se ta yon repetisyon ke yo ye, men m ta prefere di se yon sòt de ranfòseman. Dakò? Dezyèm konsèy la li ranfòse oubyen li pèmèt la miz an aplikasyon de. Premye konsèy la. Dezyèm konsèy la se pa janm bliye ke ou pa yon adoratè lè kew kenbe mikro sèlman nan menw. Ou pa yon adoratè lè kew kenbe mikro sèlman nan menw. Dayè, ladorasyon se tout yn vi konsakre o Senyè. C'est toute une vie consacrée au Seigneur, C'est ça l'adoration. Donc, pas penser que le fait que au pas micro micro dans le fait que vous pas public devant, donc ça ça fait de vous que vous d'être adorateur. Donc ou adorateur de manière permanente. Donc Ou dwe toujou garde al espri Ke ou pa yon adorateur Ou pa yon adoratris Ou pa yon menor de kult Sèlman lèw kanpe devan piblik la menw se yon adoratè an pèmanans e lèw konnen kew se yon adoratè an pèmanans lè kew konnen kisa adorasyon vle di pou ou lè kew konnen ki valè ki enpòtans ke Bondye li menm li genyen nan jew donk sa ap edew pou ke ou gen yon konpòteman ki egzanplè partou kote ke ou pase. Donk sa li ekstrèmeman, ekstrèmeman enpòtan pou nou te pote pou ou jodi a 2 peti konsèy sa yo. Nou remèsye enfiniman chak moun ki te pote atansyon yo, ki te bay ti tan pou gade videyo sa. Donk nou ankouraje ou a pataje li avèk yon lòt moun. E si ou pot ko abone avèk chanèl la, nou envite ou kapab fè sa. E konsa pou nou kapab kontinye fè wout la ansanm. Mwen se Adorateur Bertin Dorvilmar, se te yon plezi pou nou te pataje avèk ou 2 konsèy sa yo, espere ke yo va itil ou pou avanse dans le travail de Dieu. Bondye beni ou, a trè byento pour une prochaine video.